Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre la ka ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Onè an 2022, donk, oubliye tout sa k te pase an 2021, epi nous repartir. Mais écoutez, c'est avec la même énergie, la même détermination parce que RL Pro, pas de pause, euh, il n'y a pas de sortie pour 24 décembre. Pas de rencontre pour 31 décembre parce que ouais, nous était toujours là dans le studio parce que nous-mêmes nous escrivons nos avantages en de sacrifice pour capable euh, faire fier ou mêmes parce que c'est toujours évident pour nous-mêmes nous sacrifier tête non et que au mêmes nous satisfait en retour. C'est parti pour votre émission, votre première émission pour l'année 2022 et c'est parti déjà. Le 31 décembre 2021, une vidéo devyen viral sou la rezo sosyo. Yon jenom, avek yon mayo a plizior bar sou li, jenom sa, Yo arete l. Lapolis mete men sou misye. Se o nivo de Berjo. Berjo se dan le departeman di Sid. Si m pa manti. M pa fin twò fò nan jeyografi. Men ekoute se byen paske lè m ap gade pou m wè kantite materyèl yo pran misye te pote sou li aparaman donk se te yon kriminèl notwa yon nèg moun pa t dwe apwoche. Ske misye gen zam, misye gen plizyè charjè. Men ekoute mwa, je fè fwa. Aske lapolis li menm li rakonte kòm istwa. Yo arete misye. Misye son danje paske misye gen anpil bagay sou li. Ebyen nèg yo fon bèl kout filè. Felisitasyon lapolis! Bravo! Nou fè yon bèl kou. Ann gade ti videyo sa kote yo tap prezante jenòm sa. e pwi se ou menm ki vin bouwo konprone byen se ke je vou di video sa nou sot gade a la se pa li menm ki pwoblèm nan men gen yon lot ti video yon lot ti video m kwè de 19 a 20 segond konsa kote ke yap prezante zam yo e a la fen gen yon polisye ki kenbe misye nan banbou kou. Polisye a kanpe nan do misye epi l lage yon souflèt nan zòrèy dwat jenòm nan. Sa a, mwen pa t bezwen wè l. Lòt moun pa t bezwen wè l. Tande byen, lapolis, se li menm ki la pou l korije, pou l pwoteje, sèvi, e fòk li pwoteje tèt li tou fas ak bandi. Dayè gen twòp polisye ki mouri Sa oblije lakòz polisye on ti jan ostil anvè bandi. Menm lè anpil nan yo genyen akwentans avèk bandi. Men sa a se yon enjistis vizib. Nou toujou di m ap defann bandi. E pa defann m ap defann bandi non. Dwa moun nan li pase anba pye la a. Nou te ka fè tout bagay mesye. Video yo se enpòtan ou filme moun nan paske fò la repiblik wèl dèfwa nèg sa te ka gon ti mennaj epi mennaj la pa janm konnen nan ki sòs li ye nou kenbel nou filmel wi nou pasel yo wèl ras moun sa wa konnen pitit ou pa gen poul frekante jan de moun sa men kenbel pase nan video wap maltretel Li pa nòmal non. Li pa nòmal. Donk, mwen panse ke se yon erè e se a korije. Mwen kòmanse plenyen pou fason n ap trete de nèg ke nou arete depi sou kirikou nan Okay paske m wè yo te mete yon kòd nan kou kirikou ap fè kirikou chante. Non. Non. Ou kenbe nèg la ou filme l. Epitou banm di w yon bagay. Nèg la pa ka yon vòlè yon kriminèl notwa. yon asasen epi ou fè yon ti erè sèlman nan arestasyon l epi se ou menm ki vin bouwo non mesye m renmen nou anpil mes frères policiers e ya une façon de faire se juste un pti konsèy kòman bagay la ye pou mouche Ariel nan Gonaïves Ariel al nan Gonayiv, Ariel leve defi a, Ariel antre nan legliz la, l asiste ak mès nan okazyon 218 tièm anivèsè endepandans peyi Dayiti. Men fò m di nou tou, nèg ki te di Ariel pa t ka vini yo, yo pase a laksyon paske tout anndan legliz lan, pandan Ariel anndan legliz lan, anpil bagay ap sonnen. Retire kò l nan Gonayiv, menm lè l rive sòti, men n ap vini avèk de detay pou ou pou konnen kòman Ariel Henry fè sòti nan vil Gonayiv. E fò m di ke genyen 2 moun ki tonbe, ki pèdi lavi yo nan katye Raboto. Anpil kout bal, anpil tyèsporadik e bagay la te Vrèman myèl e jiske nan mitan jounen an bagay la toujou myèl o nivo de la vil de Gonayiv. On atan un peu plus tard jisteman pou kapab vini avèk yon bilan e ba ou plis detay tou sou sa ki te genyen o nivo de Gonayiv jounen jodi an la paske n konnen Gonayiv li menm bon pa jwe Gonayiv pa jwe gen Gonayiv gen Site Solèy apre sa gon pakèt lòt kote jounen jodi a la e men kote sa yo yo menm yo pa jwe. Eske nou enterese a savwa 10 move grenn ki tonbe pou ane 2021 an? Kiyès ki dakò? Bon ok nou dakò men nan moun sa yo nou pral ba ou la yo genyen gwo bandi gen jèn bandi. Lè m di gwo bandi an tout bandi se bandi wi men de nèg ki te reprezante plis menas pou lasosyete. Se yon fan mwen Yon zanmi m ki soumèt mwen pwopozisyon an, epi nou diskite, epi m di l mèsi bokou paske sa a m panse ke l ap fè piblik la anpil plezi. Nou pral pati pou 10 towo sa yo. Pa bliye n gen anpil 10 wi nou pral soumèt ou ane sa a. Bon! Nan 10 nèg yo, an 2021, bon premye moun w ap di se Arnel, Arnel Vilaj de Dye. Sa fè 1. Dezyèm moun nan genyen Odma non Savyen. Odma te bay anpil pwoblèm de menm ke Anèl. Anèl bay anpil pwoblèm tou paske misye rive yon lè se sèl li menm ki kòk chante. Men gen yon moun ki pral detui karyè Arnel. Li pa leta non. Yon bandi parèy Anel e depi lè misye fin bay Anel bal la moun pa tande bril ankò m pa konn sil la ou sil pa la sourit misye bay Anel yon bal yon bal monte sa w tande a la Anel ap mache rale pye paka geri yo oblije travèse departeman pou kapab al avèk Anel nan departeman di sid epi de la yo arete Anel men kòman Anel pral fini. Nan prizon kwadèboukè evazyon li soti pu yon jou aprè men kòman anèl tonbe odma nou konnen istwa odma li bay anpil pwoblèm men ekoute li te rive nan yon moman li peze pyel sou akseleratè la twòp paske gen bagay ou di se kòm atake la mafya ew konnen kòman mafya li menm li dirije depi ou denonse kòman mafya fonksyone yn bal a la tèt Ebyen se konsa Odma li menm li pèdi lavi l, Odma mouri, anpil moun pat vle kwè sa, men se aprè anpil tan yo fini pa rann yo kont ke bandi Savyen an tonbe. Nan menm departeman sila, nan Dedjin, kanal Divan, kanal Divan tonbe, pandan misye ap dòmi, ebyen yo fè n kwè ke yo pase yo pran kanal Divan. Kanal divan mouri. Genyen Max, 400 mawozo. Gen Ti Jid, Ti Bwa. Sòlda sa nou sonje lè enkirson premye ou 2 jwen 2021, lè nèg yo te antre nan mkat 4 la m kwè, nan 4 la. Ti Jid reziste, nèg ki te avè l yo jete yo e li pa t gen bal ankò. Li pèdi lavi l nan sikonstans sa. Sa te fè Krisla mal anpil. Malilo. Baz krache dife. Manino renmen fèt, li moute lal nan fèt, sa w tande a la a operasyon, yo kraze tèt Manino. Ya vanpi vilaj de Dye, misye tonbe. Genyen Edè nan Bwouklin, genyen Chata ki li menm pou Belekou, gen Olsenn. Nan Savyen. Donk sa se kèlke non mwen ba nou pami bandi ki tonbe. M kwè Isca gen 2 grenn tou wi. Men non yo echape m petèt anpe pli ta nou kapab vini avèk lòt non bandi ki tonbe pou ou. M pap vini avèk lis polisye ki tonbe paske bay polisye ki tonbe se m ta kapab di blese ankò. Fanmi moun sa yo ki toujou ap panse ak pwòch yo. Lis la anpil, polisye ki tonbe, men bay polisye ki tonbe se kòm dire ke bandi yo genyen batay. Non, m pa vle fè l konsa. Donk, an 2022, batay la sanble pral pi rèd toujou paske deja nan Gonayiv, bandi yo, mwen m rele yo bandi, paske se de moun ki ap batay san objektif. c'est pas que Mbo Ariel, non, parce que Ariel a toute équipe là, c'est des bandits légaux également. Ben, c'était que force légale là a dégagé le coup de Jean-Jacques pour capable pacifier pays ici là. Merci la famille, comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage.